Zanmi pam yo koman nou ye? E m konnen ke nou tout anfòm. E deja m di nou mèsi paske nou dakò tande m ankò. Byen ke nou te vreman manke m. E nou te manke m tou. Mwen te manke nou e nou te manke m. Donk jodi a mwen pote yon ti kado pou nou menm pandan ke Nou te manke m nan. Epi avan ke nou di w ki kado ke nou pote pou ou menm, nou gen yon lòt zanmi ansanm avèk nou. N ap kite l ansanm avèk ou pou l kapab di nou ki eske l ye. Apre sa pou n kòmanse e dekachte kado a pou nou menm. Bonswa nan dò. Bonswa. Bonswa tout fanatik nan nan dò yo. Mwen salye nou nan non Jezi. Aprè midi a m santi m vrèman kontan pou m kapab akonpanye nan dò pandan li pral debouche kado li pote pou nou an. Non pa m se sè Davima Rose Mirlande. Mèsi. Ok donk nou nou tout vrèman tande ke la rose jan nou tandel la se yon rose tout bon donk m pa konnen kote manman l apa pral soti a non sa ki kote yo bali non sa kote yo tal debouche non sa pou yo bal Rose Mirlande Rose vrèman rose vrèman rose e si nap gadel nan chanèl la li vrèman rose menm si nou wèl mete rad rouj men se yon rose ki chita pami nou donk moun pam yo pa bliye kem di nou kem te pote yon ti kado pou nou menm ki kado ke li ye e se yon mo yon mo ke kote tout moun konnenl ki pa lòt se kiryozite kisa kiryozite a ye Ke yon mal, ke yon byen, li toujou ap chèche konnen, chèche konnen, chèche konnen. Men, kiryozite, mal, tou depan de jan ou itilize l la. Kiryozite, byen, tou depan de jan ke ou itilize l la. Sa m konprann de kiryozite, lè yon moun kirye, li toujou anvi konnen. E lè l ap chèche konnen, Anpil bagay sa konn ede moun nan tou. Ok ok. E se sak fè m te ka konseye nou fòk nou vrèman kirye. Ok ok ok. Donk nou sot tande sa ke Larose di, pa bliye se la sè Rosemirlande ki ansanm avèk nou. Donk lè ke nou, m pa menm bezwen di Rosemirlande men m bezwen di Rose sèlman. Donk jan ke Rose di l la. Kiryozite se anvi konnen, gen odas a, gen adiyes pou w kapab konnen yon bagay ke w poko konnen. Donk, ou pral wè atravè kiryozite, menm si ke vrèman kiryozite gen bon kote ladan l, gen movè kote ladan l. E kiryozite gen moun ki konn itilize l pou fè zen, pou fè pou fè diskisyon. Men kiryozite ke n ap pale w de li a, se kiryozite pou kapab atenn objektif ou. Pou kapab atenn yon nivo kote ou menm ou anvi rive. Nou pral wè ke nan Bib la nou gen kèk moun ki te kirye. Prenons pa egzanp Moyiz. Moyiz se te yon nonm se te yon nonm ki te vrèman kirye. Ou pral wè se atravè kiryozite Moyiz ki pral konnen ke e e li menm li se liberatè pèp Izrayèl la. Ou pral wè nan kiryozite Moyiz lè ke Bondye li menm rele Moyiz e nan nan touf bwa a kote dife te ladan l, ou pral wè atravè kiryozite Moyiz Li wè yon toup bwa k ap brile, men se yon bagay, m ta va di ke Moyiz se yon, se yon bagay ke l kwaze pou la premyè fwa. Nan vil. Ya, se pou nan vil. Donk l ap gade pou wè ko, ki mirak sa. Ou pral wè kiryozite Moyiz, l anvi konnen ki sa k dèyè touf bwa sa. Ki sa ki koz ke pye bwa sa, dife sa sou pye bwa sa epi l pa, li pa brile. li pa li pa pran dife. Donk ou pral wè kòman vrèman kiryozite Moyiz pral debouche a yon pèp ki an esklavaj ki bezwen delivrans e ki moun ke li menm ki ki pral delivre pèp sa se se li menm ankò. Ou pral wè si Moyiz pat gen kiryozite li pa tap janm konnen li se liberatè pèp Izrayèl la e pa tap janm konnen ke plan Bondye te genyen pou pèp Izrayèl la. Donk ki sa ke ou menm Da ou panse de de Moyiz a travè kiryozite Moyiz la? E Bondye te ka parèt anfas Moyiz. Men Bondye vle antanke kretyen pou n ap chèche l, n ap chèche l, n ap chèche l, n ap chèche l. E se sa k fè gen kèk bagay ki parèt on ti jan twoub pou nou. Pafwa moun nan fè yon rèv, l ap di, ki sa sa vle di? Pafwa moun nan ba w yon rezilta. Rezilta moun nan bo la se pa se ye vre men bondye fè sa parèt yon ti jan twoup pou ou se ke pou ka chèche plis toujou lè ou pa konnen bagay la ou ale kote bondye dayè se li k montre w li ou ale kote epi wap mande sa nan lapriyè yon premye fwa li pa baw rezilta dezyèm fwa ou pa jwenn rezilta twazyèm fwa. Lè tout otan wap chèche lap montre w plis toujou. Ya ya. Lap re montre w plis toujou. Bondye te gen kapasite pou l montre Moyiz pou l parèt vizib. Ya. Men li vle Moyiz chèche l. Ya. E nan chèche Moyiz vin konnen kiyès li ye li menm. Ya ya. Li vin konnen kiyès li ye. E se sak fè tou Bondye vle nou chèche l. Li vle antanke kretyen nou vrèman. Ya. Donk, ou pral wè vrèman e nou pral di kiryozite a, li ta va egal a swaf. Sou, lè w wè kiryozite, ou wè swaf. Paske depi w swaf, kanmenm fò w chèche kote dlo a ye pou w al bwè l. Paske yon moun ki pa kirye lakay Bondye, ou pap janm anvi chèche Kiyès ke Bondye ye? Ou pral wè se atravè kiryozite Moyiz, epi Bondye li menm pral di Moyiz, Me ki plan ke m genyen pou ou, e me ki plan ke m genyen pou pèp Izrayèl la. Lè yon kretyen kirye, li toujou anvi konnen kisa Bondye vle l fè. Ya. Bondye a an defi, li tou depoze manje a, yo di David, Ale, kisa David esye fè? Li fè, Lè y chèche konnen kisa wa a ap bay moun ki arive tiye Golyat la. Sa vle di, chèche David t ap chèche konnen an, se pa sa te vrèman. Sè David avanse e fanmi li tout te jwi yo gran privilèj nan peyi a. Ya. Ou pral wè David li menm, atravè kiryozite David, ou pral wè se sa ki pral debouche, debouche, debouche, debouche, debouche, debouche. Nou konn ki sa ki pral pral debouche atravè kiryozite David sa. Ou pral wè lè ke David li menm. e li chèche konnen ki sa k genyen, ki sa pèp la genyen li kanpe konsa an spektak an fas yon lòt pèp. Donk ou pral wè ke atravè kiryozite Moyiz, li pral debouche a e a a a nan nan pla e a a abouche e a a kiyès a tit wayal David la. Donk ou pral wè ke si David pa t kirye pou l te konnen E sa ki pral pase? Ki sa k koz sa? Ou pral wè malgre frè l yo ap entimide l, li pa okipe l de frè l yo. Paske li menm li anvi konnen. Li anvi konnen sa k ap pase. Lè w kirye lakay Bondye, ou pral wè ou toujou gon swaf, ou toujou anvi konnen. E pa sèlman sou le plan espirityèl, men sou le plan sosyal ou bezwen kirye. Menm lè ke ou menm ou nan yon domèn ou ap etidye, Ou bezwen konnen ap chèche plis, pa sèlman rete nan sa ke yo menm yo ba ou, men ou dwe toujou ap chèche konnen ki sa k genyen, ki sa ki genyen nan syans la. Fò w ale o de la. Ou pral wè moun ki kirye a, li toujou anvi konnen, li toujou ap chèche ki sa, ki mo, ki mo nouvo. Donk ou menm kòm kretyen, ou menm kòm oditè, oditris k ap tande m la, ou bezwen kirye lakay Bondye. I pa tande yo, l ap avanse, l ap avanse, l ap avanse jiskaske i rive nan repons ke i t ap chèche a. Ia, ia. Ou pral wè vrèman, e lè ke ou menm, ou bezwen atenn yon objèktif. Pa okipe ou de bagay, de moun k ap pale. Y ap redi, men se pa, m pa anvi konnen, se pa, m pa. Y ap toujou di w, ou soumoun, ou twò soumoun pitit. Ou twò anvi konnen, men pa okipe w de bagay sa yo, paske ou konnen kote ou vle rive. Ou pral wè David li menm tèlman li menm li konnen kote l vle rive, li konnen ki sa l vle fè, donk li soud, li pa tande. Okontrè li di mesye, poukisa, ki sa m ap fè mezanmi? Se yon bagay m ap mande, se yon ti eksplikasyon ke m ap mande, se pa anyen ke sa non. Se pa plas nou ke m vin pran, men okontrè se yon bagay ke m bezwen. Donk nou menm nou bezwen kirye lakay Bondye, nou bezwen kirye. Donk da, pandan ke n ap pale pèp la, n ap pale oditè yo, oditris yo, Yo bezwen curye. Ki konsèy ke nou menm ou ou menm ou ta va kite pou oditè yo? Em, kisa m te ka di? Em, yon, te aprann nou yon ti istwa ke gen yon mòn ki vrèman apik. Gen yon lin krapo k ap monte. Epi, sila k devan an, kounye a la, sila yo k ap swiv li a. Chak kote yo rive yo tounen. Lè yo gade yo di yap tonbe fyèl a yo ap pete. Epi sila ki devan kap gade a, li li lale lale lale li pa janm gade dèyè jiskaske li rive kote li te dwe rive a. E lè yo gade, lè yo fè teks pou krapo a, yo wè se sou li de soti. Donk a travè istwa sa, nou bezwen tire de leson. Donk menm lè ke nou menm nou bezwen. atenn objektif nou, nou bezwen, menm si moun yo sasiyèt nou, yo di nou ke nou twò zenyèz, pa okipe yo paske ou konnen kisa ke ou menm wap chèche. Ou bezwen tande pa tande yo paske ou gen yon objektif. Pa gade ni devan ni, pa gade ni agoch ni adwat, men fikse devan. Donk zanmi pam yo, e mo sa ke nou te pote pou ou, ti kado sa ke nou te pote pou ou, nou pa vle sèlman tande pou tande l, men nou vle ke ou menm ou mete l an aplikasyon. Si ke ou menm ou pa t gen odas pou te anvi konnen, donk depi jodi a chèche genyen, mete ti challenge, challenge, challenge, e challenge e may ou pou kapab atenn objektif ou. Donk genyen swaf de sa ke ou menm ou anvi a, de objektif ou ap atenn li kanmenm. Se vre, ap toujou genyen e de ti marengwen k ap toujou tchikin ou de tanzantan pou fè ke ou demotive, demotive, demotive de sa ke ou menm ou ap fè a. Donk pa okipe w de marengwen sèlman, bat pase, pase leponj de bagay sa yo pou w kapab atenn objektif ou. Dakò zanmi pam yo, m ta anvi m ta anvi tande nou, m ta anvi konnen nou, m ta anvi pale ansanm avèk nou. Donk jodi a nou te pote yon mo pou ou ki se kiryozite. Sèlman pa tande l pou tande, men kiltive l lakay nou. Donk pa bliye se Nandor ki t ansanm avèk nou, akonpanye de Mirlande. La sè Rose Mirlande. Mèsi pou yon lòt videyo ankò.